Bonjou bonswa la fami nou kontan antre lakay ou e atravè sèt emisyon mwen je kwa ke se yn bòn nouvèl aparaman paske nou konnen sa ki pase nan lagonav lan ti fly bòt la ki li menm plonje e Se la pou anpil moun respekte grandè Bondye. Dèfwa w konn nan yon sitiyasyon w konnen ke ou pap sòti vivan. Epi Bondye fouye men li pran w. Nan emisyon sa n ap fè a la a se yon mannyè pou n ta kapab di moun sa yo ebyen sa ki rive a se Bondye ki pran yo. Jou sa a se pa t jou sa pou yo te mouri. Imajine yon bato koule, moun nan difikilte, menm lè w kapab naje, ben ekoute ou vivan jodi a. Videyo ki make m nan dram sa a, se yon videyo ou menm tou lè w ap gade l ou pa ka pa emu. Eske nou konnen pami 5 moun ki sove yo, gen yon timoun? Yon timoun, m ta kapab di 3 zan. Wi, videyo sa a make m anpil. E nan ti kannòt yo te pran yo a? Ebyen, sa ap fè w tris pou wè lè moun y ap desann youn pa youn, epi a chak fwa youn desann gen yon lòt ki kanpe atè a ki di gras Bondye. Wi, se la gras de Dye. E ou pral gade pou wè, imaj ki plis markant lan se lebebe. Se kòm si m ta kapab di pa rapò ak konpòteman li, se tankou se yon timoun ki t ap benyen nan lanmè, ki pa konnen ki kote l soti a. Paske ou wè pandan l chita devan anbilans lan, epi gen kèk moun ki t ap parèt, epi li fè siy respè a, se jist pour dire que, ben, je suis là, ne vous en faites pas. Oh là là, imaj sa yo, yo tris e se vrèman emouvan. An nou gade. Talè talè M te sèlman vle pataje ti imaj sa yo ansanm avèk nou pou m di nou ke gen de sitiyasyon ou ye dan lavi lè w sòti ladan yo fò w di Bondye mèsi e dèfwa lè w sòti tou konn gen anpil moun k ap priye pou ou Lapriyè sa yo kenbe w. M pa konnen, chak moun kapab gen yon bagay ou kwè ladan l. Men sa ou kwè ladan l nan, kwè ladan l a san pousan. Pa kwè ladan l a swasann di pousan. Paske, si w se yon fidèl Bondye, si Bondye ap pase w aleprèv, li kapab pase w aleprèv. Men lè ou rive tou pou k pase Bondye aleprèv, paske sa rive tou ou pase Bondye aleprèv, pou di ke, Ekoute, Lesenyè, men bato a pral chavire, mwen, M pa vle pran fòm lanmò sa men se pou les gens qui sont fidèles antouka ke Bondye kontinye fè gras pou tout pèp ayisyen an pou tout moun ki nan sitiyasyon difisil pou tout moun ki rive nan yon moman kote ke li wè lanmò anfas merci la famille un maximum de commentaires un maximum de partage. Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vou apresye le travay epi aprè kès kon di a la pwochèn.